Salye ou men kò a pa twò bon paske mwen leve avèk yon fyèv e men pèmèt ke mwen trè rapidman di ou ke yè nou konnen yon moman ekstrèmeman difisil e m tande gen de moun ki lage de voice. sou rezo sosyo, m t ap di yo fò yo fè yon ti kanpe nan eseye fè de jijman atik, fè de analiz ensanse, enfonde. E m ap pèmèt ke mwen di w egzakteman sa k pase yè la. M t ap kontan sa. Kisa k pase w egzakteman yè, Senatè Lambert? Depi deja 2 mwa, tout moun konnen ke gen anpil dispozisyon ke nou t ap pran nan Sena a pou nou kapab eseye alafwa klotire manda a e an menm tan tou pwoteje les biens du Sénat. Youn nan demach ke nou fè, se ekri Cour des Comptes pou mande l fè yon odit finansye. mande Sekretarya Jeneral pou Zafè Administrativ lan pou li kapab eseye fè envantè aktyalize de byen Sena a e fè de tèl sòt ke gen rapò finansye yo ki ajou e an menm tan. Fè nou fè nan pati sa 7 òd de biwo ki mande sekirite a pou ranfòse anba pou moun pa antre sòti vin pran bagay pou vòlè bay sena a e an menm tan tou mande pou yo kapab pran dispozisyon pou rekipere tout veyikil, byen e ot eksetera ki apateni o sena ki deyò. Pare de sa se latitid. D'une présidence, je dis bien d'une présidence responsable. Et hier, m te genyen pou m ale nan Sena a a 11 heures. Et comme de fait, mwen pran wout lan pou m ale nan Sena a. M te akonpanye de yon polisye an egzèsis avèk 4 lòt anplwaye Sena a plis yon ajan polisye palemantè. Radio Mega. E nou pran wout la n ap desann. Lè w di m la, sa vle di nou 6 nan machin nan la an fonksyon de sa w di m la a? Radio Mega. Nou 6 nan machin nan. On moun nan kòf la, 3 moun dèyè do m nan, epi nou 2 devan. E ou k t ap kondi? E se te mwen menm ki t ap kondi, paske kamarad ki t ap pral kondi an di, Hum, monchè, ban m ba w kondi pito, paske depi yon nèg ap kondi pou ou, tout ou di li mal kondi. E kòm de fèt, jetè o volan. Rive bò Kapitòl, Mwen vini pou m fè wout, fò m te ka di ou, rue des Miracles tou dwat, ki pral debouche bò kòman, bò brh. Mesye a di, ah, wout sa a pa bon, fè demitou ou al pase de preferans bò enteryè. E kòm de fèt nou pran rue Champ de Mars. Nou lonje wou Channmas la nap desann, m tande misye ki di m pa fè wout anba a. Mwen kite li e m fè wout wou Channmas bò enteryè desann. Ou fè sa misye di w la oubyen ou pa fè li? Mwen fè egzakteman sa l di m fè. Paske nan voice map tande a gon kote yon moun di konsa yo di w fon men kote pou w fè ou di men poukisa n pa al la ou fè move sans ou nèg ou di poukisa n paka pase la tou. Radio Mega. Kèk moun kap fè zen. Gen moun k ap fè zen. Enben ok, eksplike m bagay la. Kòm de fèt, nou desann ri Chandmas. Lè m rive sou gran ri, e olye ke m al debouche pou m, si m kontinye desann, m bwale dirèkteman nan wonpwen an. Gen youn nan moun nan machin yo ki di m konsa, Vire sou gran ri a, al redesann bò brh pito. Aprè sa, kounye a la, n a retounen vire pou n ale nan wonpwen an. Mwen di men mesye ekoute si m fann sou gran wouj ale desann bò brh epi m fè tou dwat m pral nan wonpwen an se nan wonpwen an de tout fason m pral debouche men poutèt kisa m pa ka kontinye desann tou dwat mwen di on kontinye e kòm de fèt lari a te trè anime on jou dimanch o pwen ou pandan m nan machin nan m di mesye kouman fè tout moun sa yo nan lari a on jou dimanch. E sa m rive nan limit bò ansyen Raymond Flambert la. Radio Mega. E se lè sa a kounya la a, mwen kont mwen rete sèlman pou m fè kafou Raymond Flambert la, vle kafou bò televizyon nasyonal kont te ye anba radyo nasyonal ye a, pou sèlman rive nan wonpwen an. Lè m angaje bout sa a jiska 50 pousan. Epi gen yon moun nan machin nan ki di mwen, Atansyon wi, m wè de nèg anba gen yon manch long nan men yo, rale bak. Epi menm kote a, e anpresman pou m rale bak la, machin nan, olye ke mwen sòti sou drive pou m ale sou bak, m ale dirèkteman sou pakin. E kòm de fèt, m pran yon ti reta pou m remete l ankò. sou bak. Radio mega. Yo mete sou bak e lè sa kounya m kòmanse fè bak la. Ooh a tout avure. E dèyè machin nan kounya la te gon pil pil fatra nan mitan lari a tou. E sou bak. Sou lè w ap vin avre ou wè pil fatra yo. Ou gendwa tòde nan mitan pil fatra yo. Men lè w ap rale bak an sitiyasyon de detrès. Ou pa gen menm reflèks la. Ou pa gen tout san fwa ou, menm reflèks la. Egzat. Nèg sa a ale bak la, nou wè youn nan mesye yo ki gon poton mayo wouj. Ebyen misye tonbe ap kouri vini sou nou, li menm avèk yon mitrayèt nan men l. E misye efektivman kontinye ap vini e misye vini sou yon distans de omwen. 40 a 50 mèt, paske misye te chita egzakteman anba galri Alyans Fransèz la, Enstiti Fransè a. E, e lè sa a misye ap kouri vini, kouri vini, misye rive jis nan wotè machin nan. Jis nan wotè machin nan, e pandan misye ap kouri vini an, misye rive jis nan wotè machin nan, e ajan de sekirite ki te nan machin yo avèk mwen an, yo youn poko. deklanche okin operasyon kont misye kap kouri vin fè machin nan pandan ke genyen 2 mitrayèt nan machin nan ke chak ajan sekirite yo gen youn e se 2 polisye ke yo ye. Radio Mega. E sou baz sa a misye rive jous nan motè machin nan. Lè misye rive bò pòt mwen an a se moman presi misye kenbe mitrayèt li devan pòt mwen. kòm chofè epi misye mande m pou m desann e sa m fè Li li fò sa pa de jès kòman sa oubyen ou tande lap pale deyò piske jiskaprezan vit ou vit ou moute machin nan fèmen? De jès ke l fè. Ah ok fè jès lap di w desann machin nan. Desann machin nan e mwen menm men misye pou kont li. E mwen menm, m anndan machin nan, premye sa m fè, mwen leve men mwen pou m montre misye ke m pa sou goumen. E mwen pran pòt machin nan, kounye a m ap ouvè l. Jisko moman ou operasyon sa ap fèt la tou, ajan de sekirite m yo nan machin nan poko janm reyaji. A bon? E lè sa a kounye a la, mwen ouvè pòt la. men m te gen revolvè pa m mwen menm paske m toujou di mwen menm pa gen nèg ki pou vin kidnape m pou byen m touye nèg la oubyen nèg la touye m. Wi, w ap reyaji, ou pa prale konsa, ou prale brav gason. Monchè m pa prale, m p ap mouri tankou Jovenel. Mwen menm m ap mouri, nèg la ap touye m, m ap touye moun tou. E m pa dakò pou yon nèg gen yon zam nan men w, pou m gen yon zam nan men m, lè fini pou nèg la fè m mache devan avèk zam pa m nan. Jamè! M p ap dakò. E kòm de fèt, mwen ouvè pòt lan. Misye wè m ap ouvè pòt la. Epi misye trankil. Sa vle di ke pou li menm, se de nèg ki rann tèt yo. E kòm revolvè m te nan men m, pandan m tou ap ouvè pòt la, ebyen mwen tou mete pou misye. E gwo koze! Kadi omega. M tire m tire sou misye e m touche misye mòtèlman a bout pòtan. Ah bon? E m te genyen mwen menm m te gen 38 magnum 450. Sa vle di tout yon bal 45. E la mwen touche misye mòtèlman. Ok. M gen kòm presantiman misye pa t atann ni ke m ta pral tire sou li. Paske m te tèlman montre m obeyisan nan machin nan a se moman presi. M santi ke gon bagay ki touche m nan je. Dòk, dòk, anbe, lè w tire misye a, li reyaji oubyen l tonbe? M ap di w. Lè m tire misye a, se de mouvman similtane, m gen presantiman ki fèt. Ok. Mwen ti, mwen tire misye, m sur ke m atenn misye, a san pousan. Men. Mwen siw mwen mwen santi yon bagay pase nan jeu m gen kòm presantiman misye tire tou ok nan misye rann kont se son revolvè k pwente sou li uhmm misye tire tou. La jiska prezan sekirite w yo poko fè anyen? Non poko se mwen menm ki se mwen menm ki ou volan e se mwen menm ki ouvè pòt la e se mwen menm ki fè premye kout feu a ok se mwen menm Ayiti se mwen menm ki fè sa m te ka rele premyè premye eleman de defans de defans lan sa vle di sa m te ka rele e. Lejitim defans lan si w te ka rele l konsa? Ot oto defans oto defans oto defans ok se mwen menm ki fè li e sètensi ke lò m fin tire miche m fon bagay m wè m wè twoub e javè kòm lenpresyon davwa ete aten d'un projectile. Men anfèt, par la swit, mwen rann kont se pa yon pwojektil l ki te pran mwen, se te tire misye tire tou an menm tan ke mwen, men bon, mwen pran mi, mwen pi rapid ke misye, e j'étais protégé aussi par le blindage de vitre la. Bal misye a sanble l frape nan blindaj la, e se ekla vitre sa yo ti yo menm al tonbe nan je m e kòm de fèt m pa wè m vin pa wè ankò e mwen menm santi ke m gen bon jan konesans sou mwen e lè sa kounye a m santi se je dwat la sitou ki pa wè lè sa mwen ouvri je goch la nan limit pou mwen te ouvri li e mwen wè yon ti tak e se lè sa kounye a la mwen tou ouvè pòt machin nan nèt. Epi mwen fè yon dezyèm katouch sou msye atè a. Radio Mega. E lè sa kounya la m santi ke mesye sekirite m yo an mouvman. Paske gen yon bra ki leve m e se pa la swit ke m aprann ke se youn nan sekirite m yo, polisye a ki leve m. E li te leve m, mwen menm sa m fè, mwen konnen te gen yon moun nan kòf la. Lè w di leve a, ou vle di m ou te tonbe kwa lè vit yo frape w la? Love you tchup papi a. Premye map diw sa son bon feeling ke liye men son move feeling ke liye sa vle di ou gen kòm enpresyon ou tire yon nèg men ou gen kòm enpresyon ke nèg la tire ou tou men mwen menm lèm leve lèm ap sòti kounya la. Kòm mwen pa wè, m sot tonbe atè a. Ok. Lè m sot tonbe, mwen tou rete atè a pou m kapab pa mache sou vant, pou m kapab al dèyè machin nan. E m santi ke gen yon men k leve m. Se pa la suite ke yo di m se ajan de sekirite m nan k leve m. E li leve m, kounye a m pase pa dèyè machin nan. Kòm mwen konnen te gen yon moun nan kòf machin nan, m al eseye tante ouvri kòf machin nan pou m pèmèt moun sa a soti. e kòf machin lan bloke paske pil fatra yo bloke pòt la e se lè sa kounya la mwen menm mwen pran wout la mwen kouri monte a pye sòti depi nan won pwen an travèse remon flanben travèse gran ri travèse ri pou ale bò ministè enteryè la e nan moman sa m te akonpanye de yon kamarad nou, m ap chwazi pou m pa site non li, ki te nan machin nan tou. E nou n ap tyeke moto, n ap tyeke machin, pa gen yon moto k vle pote nou. E m tande ke anpil tire ap fèt pa lasuit anba a. Sa vle di ke ajan de sekirite yo ki ame a, yo menm, yo sanble te gen 2 nan lòt nèg yo ki te chita ki sanble ki tande lòt nèg pa yo ap pran bal, k ap vin defann yo, epi m tande nèg yo sanble yo asire a. Li di, gen yon moun ki mouri, e ajan de sekirite yo di m gen twa ki mouri. A bon? Pa gen yon sèl nan ajan de sekirite mwen yo, moun ki te nan machin nan ki blese. Radio Mega. Ki blese, sof mwen menm ki blese. Men lò m pran wout la pou m rive nan limit ministè enteryè, zanmi ki te avèk mwen an li menm, li sanble li te pran yon moto li menm, li te tou ale. Mwen menm, mwen tonbe ak kontinye kouri nan lari a jiskaske m jwenn yon kamyonèt k ap monte. M fè kamyonèt la siy, mwen pran ni epi m fè kamyonèt la al depoze m nan lokal udmo a. E se de lè sa m mande yo lanse yon apèl sou radyo polis la. pou yo kapab fè konnen difikilte ki gen anba bò nan zòn kote m di an. Trè byen. Mèt kounye a gon gen bagay m bezwen gade avèk ou Senatè Lambert. On machin blende m pa bezwen konn nan ki nivo ou byen si w wè l enpòtan ou ka toujou di m tou. Gen de moun ki estime yo t ap pi an sekirite donk pa wè pa gen rezon pou desann machin blende a. Nan, moun sa yo twonpe yo. Koup map map diw Koman fè bal la fè eklate vit la jiskaske ekla vit la yo rive nan vizaj mwen. Wi men lè sa w gentan atè, lè sa w gentan atè piske w ouvè vit la. Non m pa t ko atè se nan vit la sinon si m pat gen vit la devan mwen bal la ak pwojektil misye a tap atenn mwen dirèkteman. Ok. Epi blendaj ki te nan machin nan. Epi yon blendaj 6. Son blendaj 4. Ok, ok. E pa tout, e pa tout kalib ke lap sipòte. E si kounye a nou ret chita anndan machin nan. Sak pral rive kounye a la? Ou pral jwenn tout pil nèg sa yo sa kap kouri vini an avèk 3, 4 mitrayèt nan men yo oubyen 2, 3 mitrayèt nan men yo epi ki tonbe ap mitraye machin nan pandan ke nou chita anndan l. Ok, ok. Sa vle di ke nou se, nou son, nou tankou yon pakèt mal rat ki chwazi kanpe yon kote epi pou nou, pou nou kite nèg la vini pou li, pou li tire nou anndan yon machin. Yon fwa ke w tire lòt, premye moun k ap vin kote w la. Donk lòt bandi yo pa kouri vini pou yo ta reyaji? Plant bandi yo kouri al kouri vini epi mesye pam nan yo yo menm kounye an la paske mwen menm kounye an la mwen asire defans pam vide bandi ki te devan m nan atè e lè sa kounye an la lòt lòt nèg yo kap kouri vini an mesye pam nan yo oblije desann atè kounye an la pou yo pwoteje tèt yo yo menm kont bandi yo. M ta pral gade sa avan w senatè paske jan w esplike m premyeman jan w ap esplike m nan la a Se kòmsi m santi m prèske ta di le senatè Lanbè a ete livre men jan w di m mesye bandi pò bandi pò yo pa bandi pò yo polisye yo reyaji la se kòmsi ils ont fait du bon boulot. Bon, mwen m ap di w yo fè yo fè yon bon boulot poutèt kisa paske yo eseye asire defans lan pa la suit, sa vle di yo fè kouvèti a pa la suit. Men sepandan, pèmèt ke m di li, e mwen di ou li tou de viv vwa, mwen rechignen le fèt ke je suis au volant du véhicule e ou gen yon bandi k ap kouri vini avèk yon zam, nou pa ka kite bandi a rive jous nan wotè pòt mwen an pou l mande m desann machin nan, pou m mande nou desann machin nan. e si mwen menm mwen pat tire bandi sa a, paske m pa ka de premye moun ki tire sou yon bandi deyò a. E poutèt sa m pral kesyone konpòtman non sèlman 2 polisye Kavò yo tou, men se te nou 6 ki te nan machin nan, nan peryòd danje a, m panse tout moun te ka reyaji, paske sa k t ap enpòtan se anpeche danje a. Se anpeche danje a, paske m pa ka kite danje a te sòti sou 50 mèt rive jous nan pòt machin nan. Ayiti alos ke nèg la ap kouri vini. Si nèg la ap kouri vini, ou pwoteje pa yon vit blende. Si ou pwoteje pa yon vit blende, ou kapab ou kapab ouvè pòt la ki se blendaj pou ou ki ta kapab jile pa bal la, epi pou kanpe nèg la a distans. Ayiti fon mitraye nèg la tou pou stope li. Men ou kite nèg la rive jous nan limit pòt mwen an, e lè ou rive nan limit pòt mwen an, mwen menm mwen santi ke m an danje mwen menm, e ma konviksyon pwofon se ke. Jamè m pap aksepte ke yon nèg m gon zam nan menm yon nèg gon zam nan menn nou fini pou di m mache. Ou pap mache. Mwen menm mwen menm je me suis défendu Trè byen. pèsonèlman. Mph mwen menm m ta pral gade sa m tap di franchman ee sekirito yo yo ta pral livre ou e ke kòm yo la yo ta sipoze reponn kesyon lajistis pou konnen kouman fè yo te gen konpòtman sa a. E ke lòt nèg menm kap pale anpil di son bagay planifye. Sa w tap di moun sa yo? Nèg yo di son bagay planifye ou jis pote yon machin blende bay bandi yo anba a. Radio Mega. Non. Pa ta. Pou yon nonm ta planifye yon bagay pou pote yon machin bay bandi pandan ke mwen gen de trè fòte chans pou ke m pèdi zye dwat mwen. Ok. Sa vle di ke ale al pote bagay bay bandi pou mwen fè cho lè fini pou m pèdi je dwat mwen pandan ke deja m gen yon vizyon trè diminye, trè limite nan nivo je goch la. Sa vle di ke an nou imajine ke m te ka avèg. Sa vle di pou m ap fè pou m ap fè cho politik pou pou plezi. Sa vle di m fò yo fè yon ti kanpe sou bagay sa. Mwen fon ti kanpe sou li poutèt ki sa paske m ta ka di ou menm menm pou blag yon nèg pa ka rete pou fè sa paske lavi lavi de 6 nèg anndan yon machin li pa yon plezantri epi dezyèmman kòman w ta vle pou nou anndan yon machin nou 6 moun tout moun ame tout moun gen zam lè w fini pou panse ke nou ta pral lage kò nou nan men yon nèg. Se poutèt kisa 3 bandi mouri. Ou gen kot sa? M pa wè foto yo bon petèt m pa gen moun ki te gentan fè foto yo men ou sur ke moun sa yo atè a la polis kelkonk jij de pè fè konsta ke moun sa yo efektivman yo mouri? Ya mwen menm pèsonèlman m konstate ke nèg ki te bò pòt mwen an li atè a lè m sòti a. Ou konn nèg sa yo gen dyab sou yo senatè yo ka pran bal la yo pa mouri. Bon de tout fason polisye ki avèk mwen yo Wilèm ansi ke Jodfis yon bagay konsa yo konfime mwen ke genyen 3 kadav e pa la swit lòske kounya la mesye yo ale yo vire pou yo lanse apèl radyo a te gon blende ki nan nivo bò brh la lò blende a vini pou l te kapab eseye pou nou wè kijan n te ka rekipere machin nan pèmèt ke m di sa. Le polisye ki te avèk mwen an relate l, li di mwen ke blende a te gen sèlman yon sèl moun ladan l. Hum! Ki blende? Blende pa w la? Non, non, lòt blende lapolis lan. Ok. Li te gen yon sèl moun ladan l. E ki fè ke blende a pa t an mezi pou l te kanpe sur les lieux pou l te pèmèt ke nou rekipere machin lan. Donk finalman, nèg, finalman machin sa al nan men bandi yo? Bon machin sa nan men bandi yo. Rad ki plak li? Ki plak li? Ki machin li ye? Se yon prado gri nwa epi li gon plak it. M pa sonje nimewo plak la men mesye polisye ki avèk mwen yo fè rapò deja pou yo di ki nimewo plak la. Epa neglijans senatè Lanbè plak machin ou ou pa konnen? Non, m pa ka sonje. M gen twa machin, m pa sonje plak tout machin ki nan tèt mwen. Non, monchè, m pa sonje plak machin. Sèl sa m sonje, mwen menm, m sonje nimewo telefòn moun ki pi enpòtan pou mwen avèk nimewo telefòn pa m, pitit mwen, nif mwen, nif madanm mwen. Gade bagay m pa tande. Gade bagay ou pa gonfle nan tèt ou. Se de veyikil ki apatyenn a Leta ki chanje plak a chak fwa yo chanje plak. Ou pa kapab kenbe yon nimewo plak machin nan tèt ou, men de tout fason polisye a sonje nimewo plak la e li fè rapò l deja bay ki de dwa. Antouka m panse ke kouman sante ou ye la, m pa vle pale de stab non, men pou zye ou. Mwen ap di w ke mwen pa atenn okenn pwojektil dirèkteman nan kò m. Men sepandan, ekla vit yo, sa m te ka rele les tessons de vit yo, ki tonbe nan zye m yo, Doktè Large ki se oftalmològ ki t ape gade kesyon an nan lopital la kote m ye a, nan Canapé Vert, ebyen li fè konnen ke lè chans, paske li retire anviwon yon dizèn oubyen yon douzèn ekla vit nan je dwat la apre yon lavaj ke l fè. Men sepandan li di ke gen apre radyografi, premye radyografi ke yo fè, li di gen 5 ekla vit ki nan 2 zòn kònè a ki yon ti jan trè sansib. e ke li pap kapab li menm, li kapab fè l men li pa gen ekipman ni teknoloji sifizant pou l fè l e ke li di mwen e ke nòmalman fòk m ta ale yon kote ki pi spesyalize e lap eseye rekòmande m kote pou m al fè l la e li di m tou e ke li enperatif pou ke mwen fè sa nan lè pwochèn 48 a 72 è. pou evite enfeksyon e pou evite tou ke genyen lòt dega ki kapab fèt o pwen ou li menm di m ke si gen yon eklavit mwen ap pale avèk doktè a si gen yon ti eklavit ki remonte nan kòl zye a e ki ta ka rive atenn sèvo a li riske ban mwen yon emoraji serebral. Bon, yo te rekòm, yo te di m ke m ka desann. Yè menm yo di w ka desann nan oubyen ou menm ki chwazi desann yè la? Non, yo te di m ka desann dimanch a onzè. A bon, donk sa se sou kòmand, se sou rekòmandasyon chèf sekirite anba a ou desann? Wi, mwen desann. Epi ou manke kite pou, bagay la, bagay la grav. Ban m gade sa avèk ou avan Senatè Lambert, ou antre pa. Men m ta vle, m ta vle tou, pa la menm okazyon pou di ke. Nèg yo te nan yon konbin, bagay, eksetera. Non, lwen de la, lwen de la. Bon, nèg yo tou, nèg ki gen zam yo toujou atè a. Wi, wi, paske nèg yo toujou la, nèg yo toujou la, e kòm de fèt, sa ki, sa ke m pi byen kontan ki rive, se ke pa gen yon sèl nèg ki blese, pa gen yon sèl viktim, e si gen yon moun ki blese, se mwen menm, e m byen kontan ke se mwen sèl ki blese, e pa gen lòt moun ankò ki blese. Banm gade sa avèk ou, se vre n pral fini, je me rappelle ou antre anba dezyèm lendi janvye 2017 si m pa twonpe m, e de 2017 a 2020 paleman disfonksyonèl, sa vle di ou pase anviwon twazan ap travay, aprè sa pa vrèman gen travay ki fèt, ou ou ou ka pran le risk bay tèt ou yon bilan? O Manè, jodi a nou ta pral fè yon anons ak nasyon, ke m ap gen difikilte pou m fè, m ap pibliye l. N ap voye yon kopi pou ou, e atravè kopi a w ap kapab fè tout kòmantè. Paske gen de gwo anons enpòtan ki pou fèt. Gen yon anons sou bilan an, e gen yon anons tou, gen yon desizyon tou ke n ap jije lye pou nou anonse popilasyon ayisyèn nan. Tou lagel nan menm la non. Tou lagel nan menm la non. Non, m pa ka fè sa poutèt ke sa pa respè pou tout lòt moun e tout lòt e, e, e, e. An e pa bilan pèsonèl ou, an e bilan, bilan Sena e pa bilan pèsonèl ou? Non. Sa vle di antan ke prezidan Sena, m sipoze di sa pou m di an. Radyo Mega. Mwen pa konprann jan de la sitiyasyon. E dezyèmman, Lanbè osi a yn desizyon a pran. Ahh ok banm poze w dènyè kesyon sa fòm kite w ale senatè Lambert m raple mwen te on jou samdi sim pa twonpe m ou te atravè yon odyo oubyen yon voice oubyen yon deklarasyon pre anrejistre ou te anonse fòmasyon yon ho konsèy de tranzisyon la ou te estime ke nou nan kriz e ou te anonse dan lè 48 a 72 è Wo konsèy de tranzisyon sa lap gen 5 manb, donk pase de 5 manb kounya m pa tande w ankò, kounya m vin tonbe nan wo konsèy tranzisyon avèk 3 manb la, sa w tande a tou pale anpil, Melande Maniga, Pastè Calixte Fleuridor, Laurent St-Cyr, ou gon reyaksyon sou HCT sa? Radio Mega. Ou konnen Misye di ou kòm pa twò bon Mwen si ou poze m kesyon an mwen pap fui ou li M pap fui ou pou m kapab di ou Ou konn sa yo rele rakèt Èske ou konn on on plant ke yo konn rele rakèt Lè w gen rakèt kisa w ka fè avèk li Ou sèlman kapab fè konprès avèk li, men ou pa ka fè te avèk li. Ok. Paske moun pa bwè te rakèt. Ebyen, Lambert, e se sou sa m pral kanpe, Lambert sanble yon marakèt. Lambert bon pou konprès, men Lambert pa bon pou te. Lide du HCT ke m wè moun yo ap fè anpil pawòl ladan l, il y a de cela presque un an, se Joseph Lambert ki te bay lide HCT pou wè si n te kapab fè yon Haut Conseil de la Transition pou pèmèt ke nou eseye jwenn yon solisyon a kriz la. Lambert, a un certain moment de la durée, toujou ap eseye pran inisyativ pou l òganize somè. Somè ki reyini aktè politik, reyini aktè ekonomik, aktè sosyete sivil pou nou wè si nou te ka jwenn yon solisyon ansanm. E m konnen gen de tantativ ou twa tantativ ke nan nivo Sena a nou te nou te eseye pran. Lambert, a un certain moment de la durée, avè pwomi yo Prezidan Jovenel, vwayan bagay yo te bal rive dwòl, li te di Prezidan Jovenel, Écoutez, j'ai six ans de mandat. Je reyalize 1 nan edmi oubyen 2 zan edmi deja de mon manda. Je suis prè a sakrifye lè 3 zan edmi de mon manda os pou peyi a. M prè pou ke mwen sèv ou kòm premye minis pou yon peryòd 3 mwa e ban m eseye jwenn solisyon an pou ou e je vous assure ke m ap jwenn yon solisyon pou ou nan yon peryòd de 3 mwa e lòske m fin jwenn solisyon an, nan 3 mwa je demisyòn e m mande w sèlman pou w ban mwen yon distenksyon òd nasyonal onè e merit e se lè sa a e se sa a ke mwen menm m ap estime ke mwen mwen fè èv ki vay pou peyi a. Lè Jovenel pa t swiv konsèy sa a, l ale nan lòt sans, rezilta a, men ni. Prezidan mouri e tout peyi a jounen jodi a nan katchouboumbe. Je regrette sèlman ke Lambert ki li menm viktim de Lambert te eseye li menm apre lamò di Prezidan Jovenel eseye jwenn yon solisyon politik enspire de konstitisyon an men ki yon bagay ki pi pwòch posib konstitisyon an. Sa ete mate e demantibile. e pa dè nasyono e pa dè zami de lentènasyonal o pwen ou je fayi etre viktim de agresyon gang nan moman ou je m'apretè a tabal prete sèman nan nivo sena nan repiblik la e se domaj pou ke jounen jodi a e ke lanbè e men se li menm ki finanse gang e vwala ke se gang ki manke tiye l. Radyo Mega. et c'est ce qui me révolte et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à prendre une décision sur moi-même, pour moi-même, pour ma famille. Donc, j'en parler là, je suspecte décision. Donc, le sénateur Lambert se retire de la politique. Je ne peux pas jamais dire Sa map fè a la e m pap kite ko m pap kite ko ou konkli pou mwen. E ou konnen menm m se a la rechèch de lenfòmasyon, m ye a la rechèch de lenfòmasyon. E mwen politik, m gen presantiman politik lap li nan san mwen, map rete politisyen jiskaske m 15 pye sou tè. Ok, èske ou panse jan sa prale la HCT sa ka bay rezilta Senatè Lambert? Pa mete oken kòmantè ki puis deranje lòd dè choz si sa pe pèmèt a Ariel de sòti le peyi de Ariel e la kominote entènasyonal ki le sipòt de retire peyi a nan sa l ye la mwen map di w an tout senserite map bat bravo paske peyi a pa kapab kontinye konsa ankò paske nou pa kapab nan chak kafou pou yon nèg avèk yon zam nan men l. Nou pa kapab chak maten fanmi yo pa konnen ki kote pou yo manje, timoun pa ka konnen kilè l ka al lekòl, kilè l pa al lekòl, e dire de vi yon moun yo konn katredtan ye, ou pa konnen lè w sòti si y ap pran w si yo p ap pran w, egzanp yè la sou mwen menm pèsonèlman. E jounen jodi a tout sa ki kapab pèmèt ki nou jwenn yon solisyon a kriz la mwen m ap bat bravo pou li men sepandan. Mwen kwè ke otan ke nou kapab mete moun anndan n, mete aktè anndan n, mete sektè anndan yon solisyon ki se ve veritableman enklizif, ebyen se pou le byen di peyi. Poukwa? Paske yon akò rete yon akò, men finalite akò a e sa l pral mennen an, se sa ki pi enpòtan. Poukwa? Paske Si w fè yon akò, se pa yon akò pou w fè pou w kapab kenbe yon moun nan pouvwa oubyen pou w ba yon pouvwa oubyen pou w pataje responsabilite. Si w fè yon akò, se paske ou bezwen fè de tèl sòte ke pou jwenn yon amandman de la konstitisyon, pou w fè yon refòm konstitisyonèl, pou w rive mete CEP, fè eleksyon. Men, pou w fè eleksyon, enben, lè eleksyon se lafè de pati politik. Men, si w al fè yon eleksyon epi eleksyon sa a, li pa genyen. pitit Desalin, li pa gen fanmi Lavalas, li pa gen OPL, le parti tradisyonèl, li pa gen An Avan, li pa gen Kona, Konbit Nasyonal, li pa gen AAA, li pa genyen kòm m te ka di ou OPL, li pa genyen AC, li pa gen yon ansanm de pati ot eksetera ladan, li pa gen phtk e alye, e ben m ap di ou an tout senserite, Ou pral gen de gwo difikilte pou ke w fè admèt eleksyon sa a kòm yon eleksyon ki nòmal. E se sa k fè w wè menm moun nan entènasyonal yo ki yo menm ap jwe a lipokrizi, ebyen ou wè yo ap sòti yo an demi tent, y ap pase an paviyon maske pou moun. Kòman faut-il de tan pou ke Browns Nichols fè yon tweet epi pou l di, J'applaudis l'accord. ki a ete parase ant premye Lakò di 21 desanm li pa kapab ap bon bagay an demi-tent, ankouraje pa lè zefò ki fèt. Ou konnen son diplomat, senatè, li gentan pa ka al dwat. Non, amen. Fòk moun yo vin dwat pou yo kapab mete pèp la dwat. Yo pa kapab ap mache kwochi pou yo kapab mete pèp la kwochi. Poutèt ki sa, definitivman, pèp la fini pa rann kont ke jounen jodi a, Pa gen ankenn anyen k ap kòmande ni dirije pa dè Ayisyen. Tout sa k ap kòmande jounen jodi a e dirije, se lentènasyonal. Se lentènasyonal. Se yo kòmande. Mèsi anpil senatè. Nou pral. Klè avèk tout moun. Mèsi anpil. Nou pral fini men tout fwa depi aprè sanksyon yo s on silans simetyè si m ka di l konsa. Ou te di ke ou prefere vann tout sa w genyen la pou fè pwosè sa pou onè w, pou imaj ou, pou fanmi w. Nan ki nivo nou ye? Le b-a-ba de sa ki ta ka yon sètèn lojik politik e kòm m te ka di w brimade. Sa m konprann, yon senatè pa ka rete pou l gen yon lòt senatè ke yon pwisans etranjè di li blame epi pou l di li pou li demisyone pou l al mete kò l a la dispozisyon de la jistis. Non. Ou fèt pou ou menm kòm senatè. ki genyen dimansyon veritableman senatè tout bon vre. Twazyèm bagay, lòske on è sanksyone par l'OFAC, OFAC se enstitisyon ki jounen jodi a onivo sistèm ameriken an pèmèt, kòm m te ka di w se le kòmandè, sa vle di li menm k ap pran sanksyon e li menm k ap. di men moun ke l vle, men moun ke l pa vle. Li vle pran sanksyon kont X, li di w bon ou pa gen dwa fè ankenn ayen. Li fè w ou menm de tou lè de parya. E tankou m la ka di w, kounye a la jounen jodi a anndan peyi a, m pa ka gen ni yon kat de kredi, ni yon kat de debi, ni kont an bank, e ot eksetera. E 2. Nou loske kounye a la ou pran sanksyon ou fak menm yon avoka kap plede pou ou avoka di w fok ou fok li jwenn otorizasyon ou fak li menm pou l konnen si l ka touche nan men w bon lè w nan yon sitiyasyon konsa se yon sitiyasyon konplike yon sitiyasyon konplèks e ki fè ke yon avoka ap mande w 300 mil dola. 600 mil dola ameriken. Bon mezanmi, kote w nan bwè jwenn 600 mil dola ameriken e 300 mil dola ameriken? Bon, sa pou mwen se yon bagay ensanse. E sou baz sa a, mwen kwè ke n ape fè lòt estrateji. Olye de pase pa nan ang M ap di w, olye ke petèt ke yon nèg devwale estrateji ou, vo mye ke yon nèg gade ou epi ou aji. Men sepandan, la nation entière se rend compte ke dispozisyon ke yo adopte alandwa de mwen menm nan, enben se, oubyen alandwa de anpil nan moun ki sanksyone yo, Donk senatè Youri, le premye minis Henry Céant et consorts, enben yo wè se de mezi purman politik. E yo mande yon chanjman de konpòteman. Ebyen, an nou gade pou nou wè ki sa yo antann pa chanjman de konpòteman an. E si yo menm yo rann kont e ke a un certain moment de la durée, ils doivent lever les sanctions, a eux, maintenant, de prendre telle mesure que de droit pour lever les sanctions. Mwen santi jounen jodi a mwen menm panse lè yo te pran sanksyon kont Lambert, te ou pran sanksyon kont Youri, yo pa pran sanksyon kont Marc X, mwen panse petèt ke kriz la pou mwen menm li te rezoud deja. Mwen panse pwoblèm ensekirite a te rezoud deja. Se pou montre moun nan yo nan analiz yo, nan analiz pa nou, se ke. Kriz la li bokou pli pwofon ke sa, paske menm yo menm yo an kriz tou anndan kriz Ayiti a, paske menm lè Nasyon Zini ojodi èt an difikilte pou adopte yon dispozisyon pa rapò a Ayiti. Alò, fezon de tèl sòte ke pou moun gen sèt prezans militè an Ayiti nan yon premye tan, sèt prezans militè ki dwa travaye de pè avèk. comme je l'avais toujours dit, avec la police nationale et les forces armées d'Haïti, mhm. pour que nos forces publiques capables d'acquérir l'expertise nécessaire là en matière de lutte contre gang, pour que au départ de ce contingent militaire ou bien de cette force militaire, Ebyen li kòmanse yon ti prezidan yon ti peyi ke yo konsidere nou paske nou prete le flan pou fè de nou sanble yon ti peyi paske menm senatè lakay ou ki yo menm te dwe omwen mete yo a la otè oubyen a la dimansyon de sa kap pase a yo chwazi yo pa fèl ebyen se domaj men map di tou gen anpil moun ki di konsa jodi a a minui ebyen peyi a ap livre san yon eli. lap livre avek ariel li menm sel sel kòb wi wa ariel wi wa ariel wi. Mwen mwen mwen di w bagay moun yo twonpe yo e la ankò moun yo fè yon lekti trè kout yon lekti kout. Sak ka rive n la a kouman nap ye. Men map di w depi le 20 depi le dezyèm lendi de janvye 2020. Lòske le prezidan Jovenel te chwazi pou l ranvwaye de tyè Sena, ebyen nou te konsidere ke se sèl branch ekzekitif la ki te operasyonèl. Ah bon? Sa fè ke, di m sa w vle. Bon, menm mwen menm m te fè de rezolution n adopte pou m di ke le premye minis likide les affaires courantes. Radio Mega. Men jiska prezan, se les affaires courantes ke premye minis la ap likide? Wi, men yo te wè sa kòm yon bagay blag tou. Ou pa wè, ou ekri kou dè kont, kou dè kont m pa kwè l te menm reponn ou menm. Se kòm si l te wè sa yon bagay blag, paske rezolution yo pa gen fòs kontrenyant. Mais je dois profiter de cette euh, euh, circonstance pour remercier nos amis du Sud-Est. Radio Légal. Sud-Est, qui te fait crédit à plusieurs reprises pour le moins comme AZEC, comme AD, CD, et, euh, comme député, comme sénateur, où j'ai passé plus de 18 ans au, Parlement, pas une seule fois, jusqu'à mon décès, de continuer à œuvrer dans le social, à encourager les jeunes et faire de telle sorte que euh, je puisse au moins aider la génération montante, les jeunes plus particulièrement, a, a, a, a, a grandi mhm. et a acquis expérience que moi-même m'a vécu là, de bonnes tout comme de mauvaises expériences, et frustration, comme des moments de bonheur. Et quatre ans président Sénat, je, je peux me permettre de dire que je suis le seul dans ce pays et euh, à et se faire élire par ses pairs et de quatre, quatre mandats au niveau du Sénat de la République. Ça veut dire que l'histoire retiendra que mhm. Joseph Lambert est sénateur de la République. Eh bien, c'est lui-même seul qui, dans le niveau Sénat République, là, il a fait quatre mandats. Quatre mandats dans des circonstances difficiles, quatre mandats dans des circonstances troublées, mais un président du Sénat reste et demeure. Un président, du Sénat. Merci un pile, sénateur Lambert, c'est ton plaisir. si Mokou al-Apochek.